Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon men jist avan de kòmanse jèmre vou poze sèt kestyon eske ou panse peyi a li genyen yon prezidan ki vle asime totalman responsabilite? Eske ou panse PIA genyen yon premier ministre ak yon chef de la polis ki vle asyme? assumer pleinement responsabilité j'attends vos réponses en commentaire Allez, c'est parti. Déjà, nap vous passez d'excellents moments notre compagnie et déjà très bonne semaine. Et c'est parti. On va regarder deux petites vidéos aujourd'hui. Fò m di nou ke gang nan peyi Dayiti se sa ki ap vale tèren. Se sa ki fè la une aujourd'hui. Vous le voyez des gens sur des videos ces derniers jours m ta kapab di li vin yon bagay accru des bandits qui n'ont pas peur Dè kamera dènyeman wè kòman yo te antre nan mache Ti Tony, anpil gwo chèf antre nan mache a. N ap vini toutalè pou n kapab ba ou kèlke presizyon sou laprezans dè Kaid anndan mache Ti Tony. Anpil te prezan. Men ojodi nou prale nan Laboul, patikilyèman nan rantre Taraz. Dèzòm zame, m ta kapab di, ki menm konpòte tèt yo tankou polisye. Eske sè zòm la il reprezant un danje pou lè jan ki abit tou prè? Mwen je panske wi. Paske lè w ap antre lakay ou, ou sòti sou nèg sa yo, ebyen franchman w ap enkyè. Menm si yo pa la pou faire du mal, men kan menm yo pat la, yo vin parèt jounen jodi a, se yo menm ki chèf e senyè nan zòn nan, sa va prendre du tan pou aksepte yo. E zòn sa pa bliye se prèske n ta kapab di menm si genyen de malere ki rete nan zòn sa men se kan menm yon zòn delit. Paske w tande konbyen santyèm tè ap vann anlè a se anviwon 5, 6, 7, 8 mil dolar ameriken. Donk moun ki te la yo yo la deja men franchman zòn sa se prèske yon zòn elit. Bon brèf nou pral fè yon ti analiz sou 2 videyo sa yo. Ale se pati! To, dans la matinée du dimanche, nèg ki gen gwo zam nan men yo ap defile nan kafou Taraz la. E se nan ki objektif, nan ki pèspektiv, on sè pa ankò, men petètre pou montre ke, ebyen, yo vle gen kontwòl tout zòn sa a, sètadi yo tabli yon kalifa sou tout espas sila a. An n al gade ansanm avèk mwen, e ou menm tou w ap fè analiz pa w, pandan mwen menm m ap fè analiz pa m. Men dabò pou la lecture de la video. Sou videyo sila, alò fòn di byen ke Arab yo anpil, youn nan Arab yo deside filme sèn sila. Men fòk ou byen gade paske sou videyo sila, wap gade byen pou wè genyen 2 nèg avèk gwo zam nan men yo ki ap defile nan zòn nan byen bonè maten dimanch lan. Pa bliye nou som le 20 juin 2021. Sou video sila a, li pa fin twò klè, ou pap fin wè prezans mesye yo twò klè, men atansyon sou dezyèm video a ou pral gen chans pou wè mesye yo menm kap defile e ki kanpe nan kafou la m ta kapab di ki sanse menm ap fè sikilasyon. Hey! Pwoblèm pou peyi Dayiti. Bon, kote nou pat vle rive a nou rive la kanmenm. Et on va vivre avec et on doit l'accepter parce que si otorite yo aksepte l nou menm fòk nou aksepte l. Videyo sa la se li menm ki plis m ta kapab di parèt vif gen anpil klète ladann. Ann ale n ap swiv la pou wè ke gen yon tip avèk yon mayo wouj gen yon lòt ki avèk yon mayo nwa ki kanpe nan kafou la e koute gen yon yon kamyon ki li menm ap pote sab. Donk li rive nan kafou la, mesye yo pa fè ka de li. Epi nèg yo toujou kanpe nan kafou a avèk gwo zam nan men yo. Donk y en a de ou twa aparaman. Epi tou prè genyen yon machann. Oke la a n ap swiv? Y a un tip ki genyen yon t-shirt nwa manch long sou li ki ap fè dè va e vyen. Epi lotre an wouj li menm li kanpe nan tèt kafou la la a. Epi ou pral wè sa k pral rive a. Ki sa ki pral rive? Aparaman, pral genyen yon moun ki pral parèt. E vwala, la a, yo pwente, a distans, epi vwala larive de la vwati, epi mesye yo la, yo menm, yo kanpe machin sa a. Kanpe nèg yo kanpe machin nan, ekoute, ben, ils vont discuter. Qu'est-ce qu'ils vont dire aparaman? Bon, se pa polisye k ap fè sikilasyon. Kanmenm, èske se kèk ti bagay nèg yo t ap chache? Paske, ben, aparaman machin nan prale, sètadi, ils n'ont pas fait du mal au conducteur de la voiture. Gade pou wè, men la, machin nan ale, epi nèg yo, yo menm, alò la li fè yon ti kanpe, epi, bon, li ale, epi nèg yo menm yo kanpe nan tèt kafou la ankò. Bon! La, nou wè sèn sa yo. Sa vle di kisa? Sa vle di ke jounen jodi a la a nan peyi Dayiti, Pa gen yon kote ki pa genyen bandi. Bandi ap kontwole tout espas nan peyi Dayiti. E konpwone byen, genyen bandi lè yo ale nan yon zòn, yo tabli kò yo la, popilasyon an vin aksepte yo, e dèfwa yo fè yon zanmitay ak popilasyon an nan pèspektiv pou kapab tise yon lyen endefektib. Se sa k fè w wè gen anpil bandi, ebyen, lè yo rive nan yon zòn, Depi yo sòti pou manyen yo, w ap wè popilasyon an leve kanpe. Pa egzanp, nan dènye videyo nou te montre w sou Laboul la, kote ke nèg yo yo menm y ap kontwole, nèg yo ap fè edefè anlè a, genyen manm nan popilasyon an ki aksepte yo. Ou wè te gen timoun, te genyen granmoun, donk nèg yo tou pre, e nèg yo, m ta kapab di se vwazen moun sa yo yo ye nan zòn nan. Donk jounen jodi a la a. Son kesyon de bandi ki kontwole la repiblik. E lè bandi zame yo tise yon lyen avèk anpil moun kote yo ye a, e pou ke yo pa genyen twòp pwoblèm. Paske lè w rive nan yon zòn, w ap fè moun mal, ebyen kanmenm ap genyen de twa moun ki rayi w, e moun yo franchman y ap di yo pa renmen sa k ap fèt la. Yo ta renmen pou ke lapolis antre nan sa. Men fò n di, jounen jodi a la a, anba lavil, site solèy. Delma, tout tap viv yon lanfer. Men anlè a la a tou, m ta kapab di, si l pa lanfer, aparaman gen anpil enkyetid paske moun yo pat konn wè sa. Se yon bon maten yo leve epi nèg yo la a yap pran teritwa, yo rive sou yo. Ebyen kounye a la a, nou panse ke se tout kote, pa gon kote ki egzan. Donk se aksepte bandi. k ap simen latèrè dan la kapital e menm dan le peyi, pran bagay la jan n ye a. Pa gen chwa non. Men fò n di ke, èske mesye sa yo se nèg ki yo menm sòti nan Gran Ravin avèk Vilaj Aparaman ki al tabli baz yo anlè a? Paske ou wè nan dènye videyo kote ke Black K alyas Makak t ap pale, ben yo di ki souch yo. Aparaman, se 2 nèg ki soti nan Gran Ravin, 2 nèg ki soti nan Vilaj e ki al anlè a. Men èske jounen jodi a la a, pral genyen yon antant pou ke nèg sa yo kapab kite zòn nan? Paske se sa anpil moun ki nan zòn nan yo menm yo swete. Sinon, ebyen, lanfè anfas. Merci la famille! Kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine! Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa kap pase nan mond lan. Si ou bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa kap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL Prod ak Obsesyon Production, ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la answit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an, nou sòm les chaines de l'info.